Abse a resi pete apre Canada fin sanksyone Michel Martelly, peyi a souke e pawòl lan pil la deja kòmanse. Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou FR TV 83, tou depan de kilè ou pral tande n e kilè wap swiv videyo a, Nou gen plezi a chak fwa n gen posibilite pou n prezante w prensipal enfòmasyon k ap domine aktyalite. Kanada sanksyone ansyen prezidan Michel Joseph Martelly ak èks premye minis Laurent Salvanor Lamothe epi Jean Henry Céant selon gouvènman kanadyen an moun sa yo patisipe nan finanse gang an Ayiti. Se korespondan palmantè pou Radio Canada ki anonse enfòmasyon an. Yon lòt kote, aprè anons sa, genyen reyaksyon kòmanse tonbe kote Jean Henry Céant li menm tou monte o kreno denonse desizyon Kanada pran pou sanksyone l paske l ta patisipe nan aktivite gang Ayiti, ex premye minis lan di l sezi wè lè l aprann otorite kanadyèn yo sanksyone l se yon tantativ pou asasinen karaktè m daprè sa Henry Céant fè konnen daprè nòt kabinè l mete deyò Aprè Kanada fin pase men sou ansyen premye minis lan nan sa ki gen awè ak konivans dwòg ak zam bandi vòlò nan peyi Dayiti. Men konsa tou gen Laurent Salvador Lamothe bò kote pa l ki gentan reyaji aprè nòt sa yo fin soti, li di tou l etone wè mannèv politik yo fè pou l pa pale. Ekspè nan di yo pase pa Kanada pou pran mezi abitrè kont li e yo pa ka jistifye anyen. Li fè konnen yo dwe bay prèv kote l t ap pale ni finanse ak gang e konbyen kòb li konn bay e kouman l konn bay lajan sa yo. Laurent Lamothe pete koke e se sèl Prezidan Martelly pou le moman ki poko janm di anyen. Medam mesye, la repiblik sanse chofe pawòl yo anpil. Rete avè n, anpil detay ak lòt enfòmasyon jounen jodi samdi 20 novanm 2022 a se rèl nan Pòtoprens aprè Kanada ak Etazini fin mete tèt yo ansanm pou kraze peyi a, sanksyone ansyen prezidan Mateli, Laurent Salvador Lamothe ak Jean Henry Céant nan konivans ak gang epi vann zam nan peyi a. Grenn pa grenn pou nou derasine yo bò kote nou. Nou di Mateli pa ka reprezante nou. San pli tarde, avèk nou, jounalis nou. Yves Juste. Yves Juste. Yves Juste frè m kòman w ye? Kòman larepiblik tande nouvèl yo e pale avèk pèp la? Kisa k pase? An nou antre nan deba yo. Klan Boston ap tou antre nan seri reyaksyon yo apre ke peyi Kanada fin mete entèdiksyon dantre pou Laurent Lamothe, Michel Martelly, Jean Henry Céant. Ebyen ni Jean Henry Céant ni Laurent Lamothe tou lè 2 gentan reyaji. Tou lè 2 gentan reyaji, se sèlman Michel Martelly li menm ki poko reyaji. Laurent Lamothe li reyaji konsa kote l di klèman ke gouvènman Kanadyen an gen 2 chwa. founi bon jan prèv kote ke m ap finanse gang an Ayiti e se si prèv ki konkrèt ki gwoup de gang ke m ap finanse an Ayiti, konbyen lajan mwen konn ba yo, èske nou gen yon odyo de mwen menm k ap pale avèk yon gang. Eske nou kapab prezante yon rapò fòmèl de mwen ki di ke mwen konn finanse gang, mwen nan koripsyon? Se ansanm de kesyon sa yo Laurent Salvador Lamothe li poze avèk gouvènman kanadyen an pou montre ke inosans li nan kesyon sa yo repwoche l la. Pandan ke nou fin bay sa Laurent Lamothe fin di, ann fon ti rapèl pou mesye Lamothe. Paske rapèl yo toujou boule men kanmenm rapèl yo la fò nou fè rapèl la. Laurent Lamothe, Èske w bliye dosye Galil ki te pèdi nan pale nasyonal yo? 20 Galil! Èske w bliye sa? Nan kad operasyon lapolis t ap mennen 3 desanm 2018, yo te pran 2 nan Galil sa yo ki te achte pou pale nasyonal ann Izrayèl nan baz Lasalin, baz Ti Jinyò. Èske w bliye sa Laurent Lamothe? Laurent Lamothe, Èske w bliye kesyon 25 stad ou di ou fè pou peyi an, men pou otan youn nan yo pa menm sanble avèk yon bon pak Ozetazini. Ann fè ti rapèl sa pou Loran Lamòt. Loran Lamòt, èske w bliye lajan Petro Karibe a ou gagote? Sèlman sou ou menm kòm Premye Minis gen 7 rezolisyon ki pran ki dekese plis pase 48 a 50 milyon dola. Èske Loran Lamòt bliye sa yo? Jodi an, li klè, Loran Lamòt di w li pa nan gang, li pa nan kesyon. Loran Lamòt. An m fè dènye apèl sa pou ou, èske ou pap finanse baz pilat? Di m di m byen Lolo, èske ou pap finanse baz pilat? Jodi a mwen anvi konn sa yo. Bon si mwen menm kòm jounalis nan peyi a ki gen enfòmasyon sa yo de ou, e vwa w pou peyi Kanada ki gon sèvis ransèyman ki fò an Ayiti. Ebyen jodi a ti mesye, pa bat kò nou, klas politik ki la, Etazini, Kanada, Lafrans deside pou l antere klas politik ki la. Nou prale avèk kesyon Jean Henry Céant ki reyaji. Jean Henry Céant li menm, li di w klèman ke mwen nan peyi End, m ap patisipe nan yon konferans sou kesyon vyolans, kote ke mwen se youn nan moun k ap entèvni yo. Jodi a m pa konn anyen, y ap sal imaj mwen. Jean Henry Céant. Tout di jan Aris ye di jan mèsi Aris se bi jan Aris an m fè apèl pou ou lòske ou te ou te premye minis sou Jovenel Moïse te gon seyans ki te pral fèt anba a lè chanm depite a te konvoke ou paske yo te gen nan tèt yo ke wap man maniganse yon koudeta kont pouvwa a. Ebyen, Jean Henry Céant, èske w pa t raple w ke ou te bay plizyè milyon goud nan Lasalin pou seyans sa pa t fèt, kote ke kout bal t ap pete depi sizè di maten jiska sizè di swa nan paraj palman an? Ou pa t chonje sa, Jean Henry Céant? Jean Henry Céant, an n fè ti rapèl pou ou ankò, ou pa chonje ke Anel Joseph nan Vilaj de Dye se bon zanmi w, Jean Henry Céant? Men men sa li rapèl pou n fè pou moun sa yo. Jean Henry Ceant, ou pa sonje gon kòb ki dekese pou zòn Uzi Sant lan kote ke yo te dekrete l eta, kote ke yo te dekrete l sèvis piblik, kote ke se leta ki pral fè imèb nan espas kay moun yo. Jiskaprezan kòb la debloke, men pou otan pa janm gon imèb leta k fèt anba a. Men moun ki t ap viv nan Ri di Sant, tout moun sa yo toujou nan lari. Èske sa pa koripsyon? Enben mesye, si pa gen koripsyon la a, Ebyen jodi a peyi Kanada, peyi Etazini fòk te montre nou vrè kriminèl kap kraze ekonomi peyi an, li frennen yo kote ke l anpeche yo antre sou sòl li a. Sa vle di Frida nan twit li an ou konn sa l di an gwo, li tou di ni sanksyon Etazini ap pran, ni sanksyon Kanada ap pran se bòn sanksyon yo ye kote ke tout nèg sa yo pran sanksyon kont yo a se vòlè yo ye. Yes, epi l bliye li menm tou kòm pi gwo vòlè. Epi li bliye li menm tou kòm pi gwo vòlè wi. Li bliye tèt li. Se la m pral di w, menm jan Rice an tou, menm Fritz Jean, li bliye tèt li kòm gwo vòlè. Paske lè Fritz Jean nan bank santral, pou valè lajan Fritz Jean vòlè, mete sou kont a Acosben ki te avoka Aristide. Jodia la, tout dosye yo la mesye. Sa fè yo toujou di nou, tout fè n ap fè a, kanbyen menm gon kote ke n ap rive, nou p ap ka fè ankò. Paske jodi an la, bagay la li kòmanse rive nan yon faz santi di, kote ke y ap imilye nou, y ap blaze nou devan zye lemond. Men, youn nan bagay m ap repwoche Etazini, Kanada, jodi a nou pa ka di m ke n ap mete entèdiksyon dantre pou ansyen prezidan ki t ap finanse gang, pou n pa mete l pou ti pe a. Nou raple nou, anpil timoun 15 an, anpil timoun 17 an an 2004 te gen zam nan men yo e se gouvènman Aristide la ki te konn ba yo zam sa a. Yes sir, an nou degiste Michel Martelly jodi a ki te di yo paka bare l. E pèsòn paka bare l, li menm li gen tout pouvwa l nan men l, men l pat janm konnen. Kòm li te di Ayiti paka bare l, m pa konn si li te di entènasyonal, li te di tout moun paka bare l oubyen pase. Genlè se Ayiti li te di. M pa konn si se sa itil te di Iv jis prezantman la mwen kwè ke se pa pèsòn pa ka bare l Michel Martelly bare partou lan moman an nou ale avèk Michel Martelly ki pran sanksyon menm lè nou pa tande l pale nou santi ke Michel Martelly pap dòmi lan moman ke n ap pale la Iv jis. Egzakteman Bosta, Michel Martelly pa gen dòmi nan je l nan minit n ap pale la a enben peyi sa yo Yo dekrete koup di mond lan an Ayiti jodi an kote ke yo mete sanksyon kont 3 otorite sa yo nan peyi a. Men youn nan rezon san pa reyaji sou Michel Martelly a se paske gon pwovèb ki di w klèman ke qui ne dit mot consent. Sa vle di kòm sitwayen an pa di anyen sè si ke l dakò ansanm de sa yo repwoche l yo. Men kanmenmenm pa gen moun ki konnen Michel Martelly ka dwat. Bon on nèg avan l prezidan la repiblik li dil konn pase kokayin li dil konn fè tout tip de bagay ki mal dayè li menm di konn li konn ranpe atè poul pran kokayin poul met nan tou nenl poul pran kokayin nan figi poul met nan sanl jodia la ki moun ki pa konnen Michel Martelly kòm yon gwo kokayinè kòm yon gwo asasi asasi asa kòm yon gwo asasen nou paka bliye dosye jij Jean Serge Joseph. Ke Mateli asasine nan presbitè li, pandan ke misye te fin fè yon diskou, lè sa a te gen yon aktivite ki t ap fèt pou katolik yo nan stad la, apre diskou sa a, misye te pral asasine jij lan. Jodi a, kiyès ki ka bliye Joseph Michel Martelly te desann an pèsòn nan Vilaj de Dye, lè sa a se te Adly ki t ap dirije vilaj la, li al fè foto avèk Adly, l ap pwomennen nan tout. vilaj la avèk Adly e Michel Martelly se li menm menm ki te pral ba Adly kòm chèf sekirite nan Teyat Nasyonal. Imajine nou, e se jan de moun sa yo, men mentnan avèk sanksyon ki poze yo e jis, e sa pwouve ke nèg sa yo pa ka prezante nou yo ni lan eleksyon paske a ki peyi ke ou pral vin sinye akò e a ki peyi ke ou pral vin pale pou pèp ayisyen an, nou santi ke tout sanksyon kap fèt la yo. E denonsyasyon kap fèt la yo, se de, se pou ekskli osi nèg sa yo nan klas politik peyi a, kote ke nèg sa yo te gen sistèm nan nan men yo, e mentnan ki sa w panse ki pral rive la mentnan anndan peyi dayiti, pase nèg sa yo pa gen oken dwa pou, pou menm vin nan peyi etranje, sa vle di otomatikman nèg yo paka prezante yo non pli nan eleksyon, nòmalman yo men, yo mete direksyon sa pou yo tou ekskli nèg yo nan klas politik peyi a, pandan ke pèp la menm se sa ke pèp la te vle, ki sa w panse de sa? Bosta pou n klè nan sa w di an se yon trè trè bèl kesyon Bosta ou wè kesyon w poze a Bosta gon sèl moun ki ka anpeche nèg sa yo retounen nan eleksyon li rele pèp la ke w ta viv nan peyi a ke w ta viv andeyò peyi a paske jodi an depi Mad Fam de Sezal gen soupson sou do l li pa ka omwen patisipe nan anyen kote ke l pral reprezante pèp Men, ann di klè Bosta, ansanm de nèg ki konn rive nan Konsèy Elektoral Pwovizwa ou, swa kòm prezidan, swa kòm pòtpawòl, oudiwens kòm moun ki konstitiye Konsèy la, se de nèg ki gen twou nan manch, ki toujou ap pran kòb nan men de zotorite pou finanse yo kote ke y ap agreye kandidati yo. Jodi a la li klè Bosta. E se sa ke n pral di. Avèk moun k ap panse politik peyi an. Lis non moun sa yo ki deyò la, lis non moun sa yo ke sanksyone la, mete non moun sa yo yon kote. Gade yo nan yon kote ki fon. Paske otomatikman pral gen eleksyon, majorite nan moun sa yo ki pa ka antre Etazini, Kanada, yo pral patisipe nan eleksyon. E se lè sa m pral wè èske se yon konsèy elektoral ki kredib. Se lè sa m pral wè tou èske gen moun nan peyi an reyèlman vre ki vle avansman peyi an. Paske yon nèg ki gen soupson koripsyon sou do, soupson asasina sou do, soupson nèg k ap finanse gwoup gang anndan peyi an, Sou okenn fòm ou pa ka pote w kandida menm pou kazèk vwa w ta ale pou depite, pou senatè. Men jodi a la li klè, konsèy elektoral k ap vin la, li gen le devwa pou l omwen pa kite nèg sa yo menm rive enskri nan eleksyon k ap vini yo. E pèp la li menm, li gen kòm responsabilite depi ke l tande nèg yo pral enskri pou l tou ganye lari a pou l di klèman ke sitwayen sa li pa ka enskri nan eleksyon yo paske non l enplike nan kesyon asasina, li gen sanksyon sou do l, li pa ka antre Etazini, li pa ka antre Kanada, li gen sanksyon sou do l kòm moun k ap finanse gang anndan peyi a, jodi a misye pa ka vin reprezante nou. E sesi, sa dwe fèt nan chak depatman, nan chak sikonskripsyon yo, yon fwa pou tout, pou n bare gwoup de moun sa yo ki anpeche lòt moun ki enb, ki onèt antre nan politik peyi a. Paske jodi a, politik la. Se pa malandren sèlman k pou fè l. Politik la, se pa grenn sal sèlman k pou fè l. Jovenel fòk moun de byen tou enplike yo nan kesyon politik peyi a. Egzakteman Yves, nou konnen ke tou lentènasyonal la reyaji a plizyè aksyon kote ke Joseph Lambert ebyen Youri Latortue te kanpe yo di ke yap retire tèt yo pou yo kapab kòmsi vin pouswiv Kanada ebyen nan direksyon an. Mentnan nou wè nèg sa yo mentnan yo kouche lan yon kwen. epi yo stil ta renmen kòmsi wè ke popilasyon an ta kapab kanpe dèyè yo. Mentnan Joseph Lambert ki te anonse pèp la, men non byento l pral vwayaje, men non byento madanm ni pral rantre nan peyi etranje. Mentnan kòman w santi nèg yo ap viv moman sa yo an Ayiti kote ke yo pa ka rantre nan entènasyonal la e jis mentnan ke le Kanada, Lèzetazini, konkli avèk yo mesye viza nou koupe nou pa gen dwa pase men tèl dosye tèl dosye ki sou do nou sa vle di nou koupe l se pase nou konn pou ki dèt ki sa nou koupe l enben mentnan kòman w santi nèg sa yo santi yo nan moman. Bosta, fas ak kesyon w poze a ann reponn ou trè senp nèg sa yo Bosta ki nan politik peyi an ke etazini kanada koupe viza yo a gen nan nèg yo la ou mèt ap chache yo a balèn ou pa ka wè yo non ou raple w Li jis. Ayiti gen akò avèk Etazini? Ayiti gen akò avèk Etazini? Wi, efektivman, Ayiti gen akò avèk Etazini nan kesyon nan kesyon lapolis avèk lavolis. Se pou youn nan rezon ou wè ke ajan di yo te antre isi, yo vin arete yon yon, yo ale avè l e yo pran plizyè lòt moun ankò. Tankou jan yo te wè l te fè l pou Florel Celestin, ansyen depite nan chanm nan chanm depite a. Ok, sela vle di ke nou konnen ke e genyen. La haute justice, la haute justice surtout lan Amerik lan, tout peyi an Amerik lan gen la haute justice des Etats Unis ki nenpòt sa ki louch surtout lan koripsyon e osi lan dwòg otomatikman les Etats Unis trouve sa jis pou ke moun sa yo arete. Se poutèt sa ou wè de moun ebyen ki lan koripsyon, lan dwòg, Etats Unis parèt yo arete yo. Mentnan. Nèg sa yo, yo rekonèt n moun sa yo ebyen ki lan dwòg, ki lan koripsyon, otomatikman se yon kesyon de tan pou wè ti avyon blan an li vin poze an Ayiti, se yon kesyon de tan. Men mwen menm mwen pa vle ke vakabon sal sa yo rantre dirèkteman Etazini. Fòk yo pran prizon an Ayiti kote ke fomi ap mòde yo, kote ke fomi ap montre yo defwade konbyen l fè se tiye y ap tiye fomi anndan peyi a. Kisa w panse? Exactement Busta. Otomatikman gen sanksyon fòk gen arestasyon e arestasyon gen prèv legal pou n arete moun nan. Lè w ap arete yon moun de kisa ou arete l? Ou arete l de yon enfraksyon ke l komèt. Wi. Ebyen sè sè ke enfraksyon li bèl e byen komèt. Si ke otorite amerikèn yo di nèg yo nan finanse gang se yon enfraksyon li ye wi. Otomatik. Si ke yo di ou nan koripsyon se yon enfraksyon li ye wi. Si ke yo di Ou nan asasina selon fraksyon li rele li. Sa vle di kisa otorite amerikèn yo ap tann pou yo arete gwoup de nèg sa yo. E jodi an Turbo Stars si Etazini bann kout men sa fò n ka omwen pase dlo a sou nou. E sak fè m di w Ariel Henry ki la a se yon popetwèl li ye tout bon vre. Komisè gouvènman an pran dispozisyon pou kòmanse ap tande tout vakabon sa yo klè wi. Otomatik. Otomatik. Hey on nèg di ou se dirijan politik nan peyi w, ou se ou se ou pati politik nan peyi w. Ou pa ka antre Etazini. Yo mete yon akizasyon sou do ou jodi an. O te lakay ou dwe omwen tande w wi. Pou omwen konnen akizasyon mete sou ou an, ki sa ki lakoz yo mete l sou ou. Ou di mwen sèvis ransèyman pakè a dwe mete l an branl pou al kesyone sou ansanm de enfraksyon ke repwoche nèg yo wi. Men non, jodi a ou jwenn yon komisè gouvènman tankou Jacques Lafontant k ap boloze, k ap woule machin nan tout lari. ki ap fè lòbèy, fè grimas, mete chapo nan tèt li kòmkwa gwo ougan ap vin fè moun pè nan pakè a. Jozèf pa sa k dwe fèt. Wòl komisè gouvènman an te ta dwe omwen se mete aksyon piblik an mouvan kont moun sa yo. Paske Jozèf si n ap arete yon nèg ki vòlò yon tòl, yon nèg ki vòlò chodyè, fò n ka arete gwo vòlè yo tou. Egzakteman, se yon kesyon de tan, men Yves Juste kòman w panse ke nèg sa yo mentnan ki retwouve yo koupab devan entènasyonal la e madanm nèg sa yo ki te nan menm kay ke nèg sa yo te vin vòlè nan koripsyon yo, yo vin mete nan entènasyonal la e madanm nèg sa yo kòman w panse ke pou sa ke ebyen ekip sa de jèn sou rezo a Kote ke nou pral mete yon petisyon deyò epi pou nou kapab transfere madanm nèg sa yo tou dousman ba yo pou yo sispann itilize WhatsApp antre yo, pou yo voye yo tou dousman retounen lakay Ayiti pè dekwa ke ou pa janm konnen gen dwa gen youn ki gen dwa kidnape tou ki gon ki ki pral kriye tou gen dwa gen pitit youn tou ki gen dwa kidnape oubyen m pa konnen m pa m pa swete sa pou yo men nèg sa yo ki t ap mete tout vyolans sa yo an Ayiti an fòk yo kapab kriye tou kisa w panse de sa? pou retounen fanmi moun sa yo ba yo. Kòrèk Bosca sa w di a. Men desizyon sa tou l kòmanse pran wi. Paske nan minit n ap pale la a, madan Rony Celestin pa ka al nan kay li genyen Laval la non. Li pa ka al pou 4 pwen 25 milyon dola non. Kanada sezi kay la monchè. Kanada poze sele sou tout kay la. Menm yo menm prezante l pa ka prezante devan. Bon se sou entènèt l ap gade kay la. Menm prezante l pa ka prezante devan kay la. Ou konn sa k pi bèl? Yes. Sa ki pi bèl lan Yves, lè yo sezi kay ou nan Kanada, ou pa menm gen tan pran sa k ladann nan. Yo sezi l avèk tout sa k ladann nan. Konprann? E se sa ki bèl la Yves Juste, e nan sitiyasyon sa e. Kote ke w wè Michel Martelly, Laurent Lamothe, si kelkeswa byen ke nèg yo gen isi, sa ki bon an m te gentan di l deja, se poze sele, fèmen, klete, barikade o konplè epi non non moun sa yo ap vini. Gen plizyè lòt non k pral vin la. Gen plizyè kont ki gentan jle la lan Kanada. Men gen yon vakabon y ap chache la anpil. Ti patnè ki te mete manda dèyè prezidan Jovenel Moïse la e se sa ke nou bezwen. Mwen menm lè yo tap voye l ale, avan yo voye l ale m ta renmen pou yo ta vin fè yon ti, vin nan stidyo a la pou l vin pale avèk pèp la. Pou ki se sèkèy li yo voye ale? Pou ki se kò a yo voye ale? Ebyen misye la, ebyen gwo rechèch ap tonbe. E si nou konnen ki non ke l te bay pou l rantre nan Kanada oubyen lòt non men pou lenstan se gwo gwo travay k ap fèt vakabon sa pa sipoze dòmi mentnan trankil nan peyi etranje.